Bonjou, bonswa la fami, avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon. Avanm kòmanse emisyon sa la map di nou ke ou wè dan lavi menm lèw konprann ou genyen la force du poignet pa janm bat kòw pa janm moutre kiyès ou ye m pa menm bezwen diw si w son tono vid paske nenpòt kout wòch yo fè ki frape nan tono an tout moun ap wè sil vid oubyen sil plen se sak fè li toujou evidan pou yon moun pa bat kòw kite moun pale pou ou paske La force elle est toujours calme. M kòmanse avèk ti ilistrasyon sila a pou m rive sou yon nèg ki fè moun pè l anpil. Lanmò san jou. Kèk semèn de sa, yon nèg sou site non Lanmò san jou devan l, li kapab di w, Ey! Ki nèg ou vin ap pale devan m nan la papa? Men fò m di nou ke mwen menm, m viv anpil bagay. M wè anpil nèg. Alò, emisyon sa a m ap fè l se pou m montre feblès Lanmò san jou. Sa vle di, si lapolis kontinye ap bay volim, ebyen, Lanmò 100 jou k ap vin pa reprezante anyen. Tande byen wi! Mwen menm se timoun ki leve nan geto. M viv bagay yo byen. Pa egzanp, te gen yon epòk, lè w pran yon nèg tankou Kolobri, ki te nan katye Boston ansanm avèk Labanyè. Nèg sa tèlman sadik, Lè l ap pale, l ap manje dan, ou pa ka ret bò kote l. Men, kote li? L ale. M pran yon nèg nan tout nèg ou wè k ap batay jounen jodi yo la a, k ap di yo se revolisyonè, ki t ap batay pou pèp, mete yon nèg an defi pou di m, ou menm avèk Djed Wilme, kiyès ki te genyen yon konviksyon politik, kiyès ki t ap fè yon batay pou pèp? M ta renmen konnen sa. Paske m pa vle non di m dewoute non nan sijè a. Se pou m ka rive sou lanmò san jou. Men se pou m di nou ke lè pa egzanp yon nèg tankou Dye Dwilme li sòti nan lari a, li di w li pral fè minustah vole e li sòti vre, li fè nèg yo vole anba bal, m panse ke sa son pakèt bagay. Lè dimanch maten, Dye Dwilme di pèp la m pral chache manje ba nou. Li sòti deyò a la a, li pran 2 kamyon poul, li pran yon kamyon diri. M pa menm kwè l mete de twa sak nan kwen lakay li. Li di pèp la sa se pou nou. Li tap fè yon bagay ki pa bon se vre, men li te plis sèvi kominote pa l la. Avèk yon nèg jounen jodi a la ou vòlè yon kamyon diri epi ou kenbe l anba zago w epi w di wap fè batay pou pèp. Pfff. Trankil. Antouka se pou m di nou ke nèg sa yo te trè pwisan. Men kanmenm Dye di l men ale. Lè w pran yon nèg tankou Evens Ti Kouto ki te fè tout 34 katye nan site a yon ti jan pèl. Kote li? Yo arete l, l ap mande padon 2 men sou tèt. Sa vle di, se t on nèg ki ilegal. Mwen m vle di nou ke tout nèg ou wè k ap bat kò yo dan larepiblik, se paske nou poko ap fè peyi. On nèg ou kapab fè on akt izole, paske sa rive nan nenpòt peyi. Se sa k fè w wè teyoris gen dwa plase on bonm, yo ka fè on bagay. Men apre on tan, ki sa k ap pase? Y ap pran w. Osama Ben Laden te reprezante anpil pwoblèm. E ki sa k pase? Lèzetazini pa keyi l? Yo pa pran l? An m di nou byen. Jounen jodi a la a, Lanmò San Jou nan difikilte. Lanmò San Jou, te gen anpil enfòmasyon ki t ap sikile kòmkwa Lanmò San Jou fè yon fiksasyon sou Kanaran. Gen lòt enfòmasyon k ap sikile kòmkwa Lanmò San Jou fè yon fiksasyon sou Leyogàn. Paske, Kwadèboukè a vin cho pou li. Gade yon lavi mesye! Lanmò San Jou, Kwadèboukè cho pou Lanmò. Ou se bawon plenn nan. Met granmoun sou mwen sa m pap pran lanmò. Dayè ban m di w yon bagay lanmò. M jwe kòb mwen sou ou. M gon pil lajan m parye sou ou la. M pa kwè w ap fè m pèdi kòb la konsa. Paske kòb la m parye a m konnen son kòb m ap genyen. Depi an lagan. Bon men kounye a m wè kòb mwen preske pèdi. Paske m di ke mete kòb atè ou pap kite kwadèboukè. Paske se bawon plèn nan ou ye, ou son nèg ki gen anpil pouvwa, ou pa pè moun, ou ka batay, ou ka kanpe goumen. Kanpe goumen wi lanmò. Se yon bagay konsa. E jan m ap gad bagay sa a la a, bon aparaman m pèdi kòb la paske e bagay yo rèd. Tande byen, daprè enfòmasyon ki rive jwenn mwen, e mwen poko ka konfime, E menm lè anpil moun bay yon konfirmasyon a 75 pousan dè jan ki son dan la zòn, yo di se vre. Lanmò San Jou avèk anpil nèg nan twoup li an, yo pran direksyon Tomazo. Lanmò San Jou ki ale Tomazo, mwen jan pwofit jisteman pou dir sa o kondisyonèl, e pou metre sa o kondisyonèl, e byen, lè lanmò rive lotbò a, li gentan tabli yon strateji. Kèlè la strateji? Je swi dan la zòn, E fok ke mwen fonn mwen nan popilasyon an. Konprann byen wi. Lanmò san jou ap chache yon pwoksimite, yon sòt de fizyonman avèk popilasyon an. Men, moun sa yo, ki yo menm konn ap soufri anba grif nèg 400 mawozo, paske te gon epòk moun Tomazo sibi anpil, sou ap fon ti kay fò nèg sa yo touche nan men w, se yo k dji, se yo k leta. Donk jounen jodi a la si yo nan difikilte ebyen nou konn sa pou nou fè. Lanmò 100 jou bay pèp la telefòn li fè menas sou yo pou di yo ekoute quand vous voyez la police appelez moi epi mwen menm pou m ka antre pi fon. M pa konnen si pèp la se sa l ap fè. Si yo wè la polis y ap di lanmò al kache pi fon. Men ekoute m ta vle nou konprann ke. Lanmò san jou an feblès. Aprè lamò polisye Reginald, m ta kapab di se sa sisite yon tole dan la repiblik. Paske ou wè nèg yo fin antre yo pran polisye an, yo fizye li. Lanmò san jou pral fè afè l sou kadav la. Li pral imilye kadav la, li pral krache sou kadav la paske li koupe 2 men polisye an epi. li pete bal ou wè pat men an vole. Men banm di w bagay, tout moun plenyen. Menm lè m ta kapab di ta gen yon espès de karma nan zafè Reginald la, se pa sa ki enteresan. Men se le krim komi pa Lanmò San Jou e Lèzòm de Kat San. Kounye a la, jou sa Lanmò te toujou santi li konfòtab. De jou aprè Lanmò San Jou, ou ka bliye. Moi je te fais ce rappel paske ou te toujou panse ke ou puissant écoute sa ou te di. Lamò san jou pa gen jou brakyèt pa pè vapè banm di nou yon grenn bagay kankou polisye sa te rele Reginald la. M rete kwè lapolis e sèvi e pwoteje men mwen m pa wè jan de lapolis sa yo ankò mwen menm. M pa wè lapolis k ap sèvi e pwoteje ankò ditou. Reginald sa mesye se pran gen dwa ateri nan yon stasyon moto li touye 3, 4 chofè moto li mete moto yo sou yo l boule yo. Li pa fè fanmi chofè moto sa yo mal? Eske li pa fè fanmi yo mal? Tou denyèman te gen yon dam ki tap pase nan bouk la, li pase sou dam lan, li pase sou dam lan, eske li pat fèl mal? Eske li pat fèl mal? Hein? Kou jodi a la a. Kat la mare 14 nan bouda Reginald. Gen plen. Men tout moun sa yo li te konn ap tiye, pran moun al tiye anba mòn kabrit. Tout misyon li konn ap fè yo, pat janm gen plen, radyo pat janm. A vle di pèp la son bòkè, pèp la son kaka, anben bandi se revolisyonè. Si pèp la son bòkè devan je lapolis, bandi menm, nou menm nou tounen revolisyonè. Nou met yon paket cha kap fe biznis deyo a sou lari a. Se pa sa 40 machin, pa sa 50 machin, ya ba yo 3, 4 mil dola, 2 mil dola. Sa t pase? Sa e biznis li rele, sa pa travay la polis. Ou konprann? Men nou konnen le map pale, m pale. M tande gon fi t rele kap pale kaka sou TT kap di o wi o wi la mò se jou se si la mò se jou se la la mò se jou se la ba met pyo atè met zago atè e a no jou dim ki kote fanm ou rete Ew dim sou etazini bon m frekans lakay ou m fout voye met dife lakay ou. Pandan wap pale sesi wap pale sela wap pale sela ba. Pandan yon nèg ap fout fè krim Reginald touye plis malere malerèz pasem wi. Tonnè boulem ansann. Pandan nap vin pale kaka yo touye yon polisye konsa yo touye yon sesi Reginald pa yon polisye Reginald son gang liye mesye. Pwomèt m ka di nou sa. Regi, nou mèt te bo m tout doulè Trejisne, m ap ba, m ap ba nou tout doulè Trejisne tou si e pou Rejinal. What the fuck de Rejinal? Rejinal son fout vye nèg k ap simen latwoublay, touye, touye chofè moto, touye inosan. Rejinal p ap kanpe ba kòb li pou e pa yon san l vèse non. Boule nèg a tout moto non mesye. Gadon kaka. Adye konsa m tap prann. Antèn lamò san jou yo. Antèn lamò san jou yo chofè moto lele nou ka fout konnen yo. Nou ka konn kiyès ki antèn lamò san jou yo. Moun sal konn fè antèn. To fout chita lap touye malere malerèz di antèn sesi antèn sela antèn sela ba. Lap vin ba moun chay pote. Anben koure kwa koure kwa pèp la. Li pa gen moun ki pou ede l potkwa, men kou ekwa Reginald la, li chaje moun ki pou ede l potkwa. Anben mwen menm m kanpe sèl revolisyonè pou pèp la mwen menm. Mwen sa ka san siwo. Mwen sa ka san siwo. E mesye m di nou sa, jou nou kite mwen t pou yon cha, Jou nou kite m ret pran cha? Tèt chaje. E m di nou sa mesye. On lwaye kraze m. Wè depi nou plis pèsiste m ap ouvè prizon an. M ap ouvè prizon m ap fout tout m ap fout tout chimè deyò epi epi n ap tande on bagay. Sa nou bezwen an ap wè l. Pèsiste m. Franchman, lanmò san jou, m pa kwè jodi a la Ou kapab osi vit moutre m yon siy de feblès. Paske, mwen wè kòman anpil nèg konn ap viv. Anpil moun ki pè, ki di ke, Mezanmi, èske peyi sa ap chanje? Mwen m toujou di wi. Depi gen konviksyon, depi nèg yo detèmine, y ap kapab fè peyi. Menm yon ti kras peyi a senkant pousan bon n ap jwenn ni. Tankou talè a Wayòm Bondye a ba Satan ap pale, li di ke lontan bagay la pa t bon se vre men nèg te konn ap viv. Ayiti se te yon ti wayòm menm lè lavi a te kapab chè. Men ekoute a sèt epòk Ayiti se te yon ti wayòm wa je me rapèl a inè di maten m pral achte bouyon nan site solèy lè l fè. 3 zè, 4 è de laprèmidi, an 1996, 97, mwen ti moun piti, m plake nan dèyè yon machin la k ap fè wout Bisantnè a. M gen de pyas nan men m. M al achte aleken. Ou konn poukisa nan lè sa a m ale? Paske, depi manje a kòmanse rete nan lè a, machann nan ap bon anpil. Degouden ji kawòt la, yo ba w yon po ji, paske machann nan pa vle l dòmi nan men l. Lè sa a te gen vi. Ou pa konprann non. Tout moun te konn ap fonksyone. Te gen bandi. Bandi yo pa t osi agresif alepòk. Èske nou konprann? Sa vle di yon zòn te kab gen bandi, men moun sikile libelibè. Dèfwa nèg la se politik li lap fè paske lap tann bras nan men Aristide. Dèfwa nèg yo ap batay nan site a la a, se tann yap tann pou Aristide di otan ak yon kout lajan. Eske nou konprann? Donk, jounen jodi a la a, yon nèg ou fè yon deklarasyon kèlke jou de sa, epi aprè, se wout sa ou pran. Wap mawon, wap renka kò ou. Eske ou pat panse ke lapolis li menm, li osi pwisant ke ou? Waw, antouka. M panse ke bagay la rèd pou lanmò sonj ou. Vrèman rèd. E lapolis li menm tou ap kontinye kwense nèg yo. E gon bagay pou nou konprann. Pandan lapolis ap kontinye kwense nèg yo, ekipman yo yo di m yo sou wout pou yo vini. Ekipman Ariel te mande achte yo. Brèf, donk m panse ke si bagay la kontinye konsa. L ap bon pou popilasyon an. Paske ban m di nou yon bagay. Men, kòmsi, Kwadèboukè a, yon lè fò moun pase ladan l, mezanmi. Moun te konn ap pase nan Kwadèboukè pandan bagay sa yo wi. Ou veye yo pase. Men, nenpòt lòbèy ka pete sou ou, pa egzanp, si w gen yon bèl machin anba dèyè w, mezanmi, èske w ka di ke w ap kouri pase Kwadèboukè, ou p ap gen pwoblèm avè l? Malgre tout pwoblèm ki genyen nan blòk G9 yo wi. Men sa kapab rive ou pase san kè sote. Nan kèk zòn je nèf ye avèk yon machin nèf anba dèyè w. Konprann byen wi sa m ap di nou an. M pa pou ankenn kan non mwen menm. Men, kòmsi, euh, apa de blòk Douya la, kafou Douya kote ke nèg yo te konn ap inisye kesyon kidnaping. Men gen lòt kote ou kapab pase san kè kase, pa egzanp tankou nan zòn Kwadèmisyon an. Paske chen an li menm m ta kapab di se youn nan moun kòmsi ki vle pou popilasyon an alèz avè l. Ou konprann? Men gen kèk lòt zòn tou nèg yo bon. Tout nèg jenèf yo pa menm. Ok. Men m sèlman swete ke peyi a dwe rive yon lè. Tout bandi ki te gentan fin fè kòb ou fè kòb nèt. Pa egzanp Izo, bon ou gen kòb Izo ou ka viv poze nan kesyon kidnaping nan. Ti lapli ou gen kòb ou ka viv poze. Nou gendwa pa ka batay antre nou. Zam yo nou antre yo. Nou kite moun yo viv. Bay moun yo yon dizan. Sa vle di si lapolis poko ka fè anyen pou izo l poko ka fè anyen pou ti lapli l poko ka fè anyen pou krisla. Ebyen nèg sa yo nou menm tou ann di popilasyon a banm ba nou yon dizan. M antre nan koki m. Eske nou konprann? Men avèk pil sòlda sa yo pou w ap peye pou w ap bay lajan. se swa lapolis jere kesyon an ou byen nèg yo fon poze. E sa kap pi bèl la se lapolis ki pou pase a laksyon. Men, li pa tro fasil. Donk se pou m di nou ke bagay la grav pou bòs lanmò san jou. Lè w wè yo ap pale, menm lè w pè yo, di tèt ou ke Anèl Jozèf te konn fè pi mal. Gen anpil lòt gwo towo k te konn fè pi mal. Kote yo jounen jodi a? Tankou jan Jovenel konn di sa, lavi yo kout kout kout kout kout kout. Ou wè kòlèg? Kounye a lè yon nèg ap pale w ap di defen kòlèg. Yon nèg lè l ap pale la li souke larepiblik wi, li fè larepiblik tranble wi. Kounye a se defen kòlèg. Antouka lapolis, fiksasyon sou Tomazo, mennen yon ankèt pou konnen èske lanmò anlè a, èske moun yo ap sibi anpil presyon pou kapab di. Bon, santiman sa e nou tradui l deja. Nan kominike nou mete deyò a, paske se youn nan dènye ka e. yon direktè jeneral an fonksyon e ki te nan yon machin ofisyèl donk epi sa ki pi grav la donk se ke yo asasine l yo boule l vif epi ou pa tande yon mo ki soti de gouvèneman ke li te fè pati de li a, pa genyen yon aksyon ki entante, sètadi ke yo ta eseye bay yon repons a fòfè sa. Donk, sa se ekstrèmeman. Love nan peyi a paske menm jan dènyèman ou tande ke bandi te rantre pran yon enspektè de polis anndan yon legliz donk yo ale dekapite li. Donk, epi Leta rete bra kwaze. Donk, se tout sa ki revolte nou nan sosyete a, mande nou panse a lòt aksyon, a lòt dinamik pou nou wè finalman kòman nou kapab travay pou degaje yon konsensis politik. ki kapab pèmèt aske pwoblèm de gouvènans lan li rezoud pou la vie retounen an Ayiti. Paske gwo pwoblèm peyi a, donk si w vle, kòm pwoblèm yo anpil, si w ap enimere, ou ka kòmanse nan 1, 2, 3, 4. 5, 6 wap rive nan 10 et plus, men tout pwoblèm peyi a rezime nan yon grenn pwoblèm, ki rele pwoblèm de gouvènans. Pwoblèm de gouvènans, anpil moun kritike pa egzanple Danio Siriac le fè ke rejim an plas lan banalize. Desize par le pouvwa an plas, se yon strateji li ye wi, ki reponn a yon bezwen, bezwen pa yo. Gen 2, gen 2 rezon pou sa. Premye rezon ki fè ke yo banalize lavi konsa, se di fèt ke yo menm, fenomèn Domèn machin motè ki ape detwi lavi a, donk se yo menm ki konstwi l. Pa bliye rejim nan se li ki konstwi gang yo ok. Se li ki konstwi ensekirite a e avèk konplisite entènasyonal byen sur e pita. Nan entèvyou a na va devlope sa. Donk sa vle di. Yo pa kapab twò alarme, yo pa kapab kanpe an fas ak banditism yo. Tout, donk, dans la mesure où se yo ki te konstwi l. Dezyèm re, lè yo pran an konsiderasyon tout zak de banditism ki ap repete nan peyi a, tout pwoblèm ki ape repete, donk, yo pral pi pre yon responsabilite. se pou yo kapab pote solisyon. Donk, e m ap ba w de egzanp. Lè e masak la plaine du cul de sac la e fèt, e ou sonje ke te genyen plis de 200 moun ki mouri ladan li, e. Dè santèn de moun Dè santèn de moun ki blese Ou te genyen Dè milye E popilasyon an Pouvwa pa di yon mo Men daprè ankèt nou mennen E map tou baw dezyèm egzanp lan Ki se masak Ki sot fèt A site solèy resamman Donk daprè ankèt nou mennen Pou nou jwenn yon eksplikasyon sou kou pouvwa a. Donk, rezilta di nou, se ke premye minis lan, li gen yon rezònman ki senp sou kesyon sa. Li di, depi li anbrase bagay la, li pale sou li. Fok pou li aji rapid or li pap ka aji vwala donk sa vle di se yon pouvwa sinik ki etenn zye l sou tout bagay sou tout mal ki ape miltipliye nan peyi a li kanpe li kwaze bra li donk tout bagay sa yo ape pase bon banm ba w yon lot egzanp. Gade vizaj lavil de Port-au-Prince o nivo de ba lavil la pa egzanp nan gran ri an, soti nan zòn nò de Port-au-Prince e desann jiskaske w rive nan. e sud de Pòtoprens. Alò, lè m ap di w desanm nan, se pa yon zòn m konnen ou ka frekante, ou ka al vizite. Pou w ta di m ke ou pral antre kafou aviyasyon epi pou w ap desann sou gran ri e pou w ta rive nan zòn FEDEM e an anvwazinaj premyè avni, donk m konnen ou p ap ka fè li paske bandi ap gen tan di w. Dakò? Ou p ap ka travèse zòn sa. Men an menm tan tou, fatra. Malabou pa t ap kite w travèse egalman. Donk, se nan sitiyasyon sa n ap viv, tout bagay sa yo ap pase, donk egziste anba zye yon sèten Wa Anri ii, ki toutouni nan savann nan, misye kanpe, l kwaze bra li, li. ap fè le tan pase yo ap jere pouvwa yo ap jere privilèj donk sa se inakseptab e nan yon peyi donk ke nou zansèt yo yo te goumen pou yo te kapab konstwi. semèn ou tande gon nofraj ki fèt gon kantite ayisyen ki echwe nan lanmè ki mouri donk lè yo pa yo pa mouri donk se pa fasil pou yo rive nan nan lòl bò dlo yo entèsepte yo epi refoule yo an ayiti dan lendignite donk devan yon sitiyasyon konsa donk nou menm lè nou konstate ke tout efò. Tout inisyativ ki pran nan peyi a yo tout echwe puiske pa gen yon volonte bò kote moun ki opouvwa yo pou kite oken, pou pèmèt oken konsensis degaje pou kapab. pa e garanti la la lavi nan peyi a donk nou menm nou di se ase fò n pase yon vitès se nan dinamik sa o p l avèk e dot w pati poli tik sou sèn nan ki e gen yon nan eleksyon e ki konn bay rezilta e ki genyen yon eksperyans de pouvwa ke se swa o nivo lejislatif, o nivo egzekitif. o nivo dè kolektivite tèritoryal yo nan yon dinamik de diskisyon pou wè kòman yo kapab prepare e abouti a yon konferans politik nan peyi a anvan lontan ki kapab fasilite le consensus national sinism ekip an plas la Daniel Siriack kòman nap rive jwenn konsansis sa pou nou ta retire peyi a nan sitiyasyon sa? Bon ekoute nou menm nou pati de yon dinamik de. rasanbleman e denklizyon, e yon dinamik ki trè lisid, e nou di ke an tèm de presizyon, e nou pap fè pwomosyon pou yon nouvèl. Akò. Non, se pa yon nouvèl akò n ap chèche. N ap fè pwomosyon pou yon. Konsansis. Paske yon akò. Nou te genyen plizyè akò ki siyen nan peyi a pandan lè twa dènyè ane. Men, yon akò kapab toujou rasanble de moun ki gen menm vizyon, ki panse menm jan. Men yon consensus se bokou pli laj, li degaje antre moun ki gen de tandans diferant, de pozisyon diferant ki pa. kanpe nan menm bò. Donk, se nan sans sa a, le ras. Sanbleman dè fòs politik atravè de nan dinamik sa a e konte gade pouvwa. de facto a an fas, je nan je, donk chita ansanm avèk li, donk avèk tout lòt aktè ki genyen yon yon pwa sou sèn nan, donk pou ke nan kad yon konferans politik nou. Bay gaz yo le konsensis nasyonal nesesè e kominote entènasyonal la kapab temwen de sa. Ok. E an tèm dòganizasyon e de dewoulman, donk pou ke nou soti ansanm avèk yon. Yon definisyon de fòmil politik. Ki teni kont, ki pran an kont yon sèten nonb de tematik tèlke pwoblèm sekirite. ensekirite a, donk pwoblèm gouvènans lan, kesyon de eleksyon ki dwe fèt nan peyi a, donk ou pa ka pa diskite l pou nou soti avèk yon desizyon sou li, paske jodi a la Manuel Yves se pi fò Ayisyen k ap mouri nan peyi a de fen, de grangou, paske peyi a pa pwodui. Di anyen pou moun manje. Donk, sa pou moun pwodui ki ap nouri moun nan peyi a, se aletranje ke l soti. Ò, e tout sa ki soti aletranje? Donk, se dola ki pou. Achte li, donk jodi a la ou bezwen. Anviwon 150 goud pou yon dola, donk non peyi ki domine. Pa plis de 70 pousan de chomaj, moun pap travay. E e e e ekonomi an li menm li sanse prèske kraze, pa gen aktivite nan peyi a, pi fò moun pòv, pi fò moun grangou, donk sa vle di se yon peyi ki ekspoze e. e an a yon reyèl katastwòf imanitè e ki aple a disparèt si pa genyen vrèman yon desizyon e ki soti yon konsensis ki ka. arete, donk bloke desant oz anfè la pou remete peyi a donk sou mòd de fonksyònman avèk enstitisyon li yo pou tout sistèm yo an mach ki pou pèmèt lavi retounen. an Ayiti, se nan dinamik sa n ap travay. Ou di nou pa p fè pwomosyon pou yon nouvèl akò, men gen anpil moun k ap tande w ki kapab di les accords existants, akò sa yo, yo pa bay rezilta. Èske li pa ta nesesè pou nou vini avèk yon nouvèl akò? Ke se swa ou pran Penn, ou pran Montana, ou pran 11 septanm, akò sa yo, yo pa bay ankenn rezilta. E nou wè gen defeksyon k ap fèt ladan yo. Èske la a, li pa ta nesesè nan kad. yon rechèch de yon solisyon, yon konsansis, pou ke nou ta rebat kat yo, remete tout akò sa yo sou tab la. Se efektivman, mwen pa pe itilize ekspresyon. bat kat la. Ok. Se kat la menm nou panse ki pou rebat. Se sa ke, se sa k fè ke mwen di w ke nou pa p fè pwomosyon pou nou bèl akò. Ok. Paske tout akò ki te genyen yo, tout inisyativ ki te genyen yo, yo echwe, yo pa bay rezilta. Mentnan, kounye a, Nou kapab tenu kont de ekspresyon ki te genyen nan tout demach yo. Yo tout ankò valab, yo tout vivan lè w pran yon demach tankou demach Montan. Montana. Donk, se ke lè fondamanto di Montana, kèlkeswa solisyon ki pou degaje a, a kriz la nan kad kèlkeswa konsensus, donk, lè fondademan de manto de Montana yo ankò trè, trè enpòtan e vivan, menm si nou. Pa fè tèt nou ilizyon, nou gen dwa nan kad yon konsensis minimal tout fondamantal e Montana yo pa ka antre an aplikasyon. Donk. Avan ke nou rive nan òganizasyon eleksyon nan peyi a, men il nous faut un minimum an tèm de refòm ki pou reyalize nan peyi a, an tèm de jistis sosyal, an tèm de remiz an mach dè enstitisyon. rekonsilyasyon nasyonal pou n kapab fè peyi a mache. Donk, se sa nou menm nou kwè ke li enpòtan jodi a la kòm demach n ap fè pwomosyon pou li. Bon, e nan kad. Massa et Daniel Syriac, quel devrait être le rôle de l'OEA, menm loske l pa ta dwe erije l an donneur de leson, paske OEA li menm tou patisipe nan mete peyi an nan sitiyasyon li ye la. Men an depi de tou, nou pa ka al ankenn kote san la kominote entènasyonal. Ki jan nou wè sa nan OPL? Ebyen, wòl entènasyonal la jodi a la, nan kad rechèch de solisyon ak kriz ayisyèn nan, li dwe pi fasil a defini. Paske. Nou rive nan yon kafou la avèk entènasyonal la jodi a kote bagay yo plizoumwen klè paske se entènasyonal la li menm de jou an jou de pli zan pli ki ap avili tèt li sou sèn Ayiti an, gen de sekrè ki te kache pandan lontan, men jodi a la, yo vizib a la konesans de tou lmond, paske se nan entènasyonal la menm revelasyon ap soti de pli zan pli pou montre responsabilite. Mete li nan konstriksyon kriz nou genyen la, nan konstriksyon ensekirite ki genyen nan peyi a, nan konstriksyon mizè e nan konstriksyon destabilizasyon peyi Dayiti e dènye kominike Luis Amargo li montre w pandan lè 20 dènyè zane entènasyonal la gen yon gran an menm tan tou li konprann, li di ke Ayiti pa kapab soti nan kriz la avèk dinamism ayisyen yo sèlman, fòk entènasyonal la ede. Ebyen, donk, jodi a la, nou espere ke entènasyonal la pral konprann rapidman, Li sispann bay dikte an Ayiti, paske dikte l te toujou ap bay yo, donk se pa de bon dikte yo te ye, kondui nou dan labim. Donk, entènasyonal la pral konprann jodi a la, pa egzanp, jiska prezan, prezan e Rwa Henry ii ki kwaze bra l sou sèn nan ki pa regle anyen pou nou, donk se entènasyonal la ki kanpe dèyè li, ebyen entènasyonal la dwe konprann pou li lache l, pou li sispann kanpe dèyè l, paske toutotan ke se li k ap mennen. e le plen pouvwa an Ayiti pa ta dwe e yon pouvwa monosefal, yon egzèsis monosefal ki ap fèt pou anyen moun. bouje nan peyi a. Donk, se nan kafou sa n ap tann entènasyonal la e nan kad denouman ke n ap chèche a, nou toujou panse ke entènasyonal la gen yon wòl ke li kapab jwe, donk sètadi nan pratik li te anlize l an. an Ayiti pandan lè 20 dènyè lane, mentnan kounye a la pou li e tande la rezon pou l pran menm jan ansanm avèk nou dirèksyon diskisyon politik demach ki kapab mennen nou nan solisyon kriz la. Donk. Pa gen sekrè nan fè kou la. Donk, lè entènasyonal la li menm l ap dispoze. Ede nou vrèman, nou tout n ap wè sa. Manifèsteman atravè lè diskou e atravè lè zak. jusqu'à présent, donc euh, euh, international, l'hypoco disposé parce que tout discours international là, et, sous Haïti pendant les Les 10 derniers années, c'est des discours de division, Wa, se de diskou de divizyon e. Se de diskou ki pou fè nou menm Ayisyen nou ap tire yonn sou lòt. Men m ba w garanti. Le jou entènasyonal la ap pran konsyans, l ap pare vrèman pou. Li ede nou rezoud kriz se yon lòt diskou. de lentènasyonal e w ap tande se yon diskou de konsilyasyon. Se yon diskou dantrèd.